an difikilte e nou t ap santi tout konsyans nou boulvèse, nou ta fèmen mikwo nou di nou p ap resevwa w, kite w ale, epi pita nou tande Kal nè pli, konsyans nou pa t ap santi nou byen. Men anfèt, nou di nan jan Kal ye a gon bann lòt bagay ki ka kowonè ki ka mete kay sa, yon ata, yon atak suk, ou konprann sa mwen di w lan, yon tansyon ke li pa t kontwole, èske w konprann sa m di w lan, li ka menm jwe sou psikoloji moun nan sètèn fwa, men kòm ou pase la Carl, ou rekonèt ou se Carl Dieudonné, w ap travay pou radyo Zenith FM, ou pase ou di nou ou bezwen sekou nou, ou la dè mikwo a, bonjou Carl Dieudonné. Mezanmi avèk avèk anpil difikilte map di nou tout bonjou e Pierre Renel Guerrier epi ou menm Bob e manmi Noël ki la tou e m salye le mond antye map fè efò piske kòd vokal mwen pratikman kraze esofaj la. Brize totalman. Mwen nan Zenith depi Août 2019 avèk anpil konvivyalite, anbyans lan toujou tande yo di son fanmi, nou fonksyone men anpil fwa gen moun ki toujou di monchè nivo depase radyo a. evite X, evite tèl bagay. Mon chè, lè koulye a n ap fonksyone, m ap avanse, m ap fè emisyon la e, w wè la, jan w ap di a, m gen yon sèten depresyon e m prèske pèdi pratikman fil panse w. Ban m rezime l. Ok. M vin degringole, m chita lakay mwen, m resevwa yon apèl. Lunie Joseph rele m, li di m ba l pase m Rony. M te gen kat ou sen mwa m pa pale a Majistra Rony Colin, nou pa t pale. Pandan w nan radyo an? Wi, li pa t, li te gen pwoblèm pale avèk mwen, m pa konnen. Nou pa t pale kòm patwon oubyen petèt mwen menm tou, pa bliye se gran frè e ti frè, m te gen dwa gen yon bagay ke m fè epi li fwete ti frè a la tou. Hein paske. Eske sa vini swit avèk yon sanksyon, yon ti rale zòrèy kèlkonk, te gen yon bagay konsa? Non pat genyen. Ban m rezime. M malad m wè m ap fini m ap manje. M ap pran medikaman epi m ap seche toujou. Ò m fè spò, m fè mach epi m manje byo, legim, fwi nòmalman. Men kòm batal kap fini map wè fò moun yo wè li Ou mekonesab Ou pa konprann Mekonesab Men figi m Epi finalman kò m pa bon map tonbe leve Epi lè Lunie rele mwen li di m pral pase m Rony Epi Rony di m li pral fon retrèt 2 jou. pou m ta akonpanye yo. Epi m di, bon, oke m pa gen pwoblèm. N al nan retrèt, sèt machin, menm wè majistra a ensiste, Carl fò w vini, ò nou pa t pale. On moun ou pa pale avè l, li rele w, epi l ap di w tanpri, vini non. Se retrèt lan ki fè nou pale? Monchè m deside paske m gen respè pou misye. Epi m di l, M ap rale. Ki kote retrèt lan fèt? Dans un premier temps, on convoi sèt machin, kay Dera, kay senatè Dera, La nou nan Plato Santral. Plato Santral, nan Sodo. Sodo. Epi dezyèm pati a l fèt nan Decameron. Kay pa senatè lan menm oubyen kay manman l? Kay nan, nan, sa yo rele bitasyon. Bitasyon, wi, wi. Kay manman l. Men depi lò m sot nan bagay sa a, paske lè w fèk rive. Ki kote n te ye avan? Dekamewoun avan Non. epi Lè nou nou rive, travèse moun ki Plato. mistik konprann. Lè nou rive Onikolin fè machin nan rantre nan lokal legliz Mon Carmel. Men, sanble mwen m pran nan won san baton. Sa apre. Majistra Onikolin, ou kapab rele sou nimewo PRR lan pou entèvansyon. Nimewo PRR lan. Epi dezyèm, Dakò. dezyèm manch lan, Lal kay senatè Derac resevwa nou tankou wa on delegasyon de 63 moun. 63 moun? Wi. Sèl mwen k pa konnen. Kote nou jwenn tout moun sa yo? Sèl mwen k pa konnen se vann yo al vann mwen. On moun, 2 moun apre. Sa sa sa trè fò. Sa trè fò. Kòman ou fè konnen lòt moun yo te konnen? Non. Paske 2 lòt moun ki ladan l di m poko. Moun k ap gade m la mekonesab. M pa moun fou. Non finalman, finalman. Ou wè? Ou malad. E sa yo fè m konnen chak 16 jiyè yo gen yon moun pou yo bay. Se mwen k pral bèf la. Epi ou menm ap goumen wi tou pase. Gade do m. Do m chak kolon m ap goumen pou l pa kase. Ou santi lèvi kase. Lè w santi yon men men m. Se avèk yon Jezi depi lakay mwen m ap desann. Motosiklèt la rive Channmas. Kawotyou l eklate. M pran yon lòt rapid, kawotyou l eklate ankò. M di, M pap rive. Rive devan baryè a, Jan di l non. Li repouse m. Egal m di, Si m ap transfòme an bèf, m ap tou ret la. M ap tou di, Senatè Bera. E ou santi sètèn transfòmasyon k ap fèt lakay ou. Byensi, ou santi dmen k ap rale ren ou. Gade anba de pye m yo. De pla pye m yo, pat pye m, m pa konn si l ta posib. Ou wè li, pat pye m gentan pare pou l tounen pye bèf. Egal, nan bitasyon m t ale a, bitasyon se nan pye m. Tout sa yo se nan imajinè w wi, paske nou menm nou pa wè l. Li pa vizib a lèy nu. Petèt se sa ou santi. Donk, Et quand le doute certaines fois est beaucoup plus terrible que la mort eske ou pa santi ke ou ta dwe wè yon psikològ? Non, m pa gen psikològ. Okontrè, okontrè, map, m tèlman gen lisidite m frè m. J'ai été intoxiqué. Intoxiqué? Wi. Kote m ye la m gen pwazon anndan m. Ki jan w esplike sa? Non, m pa gen yon medsen. Sètifika m pa genyen l, men m gen kèk zanmi medsen ki di mwen, èske ou wè la a, tout dan m rache, pa rache non padon, tout dan m ka ap kase de tanzantan, poud ap tonbe, bouch mwen sèch, gon gou metal nan bouch mwen. Lòt jou m ap bwose bouch mwen, m ap renmn krache san. Doktè k di m la, doktè k ap tande, si gon newològ wè la a. l ap atenn sèvo m paske yo di m se ta diyoksid de karbòn. Si m ale, premye kote n ale se kay Senatè Dera. Yo fè n retounen. Lunie Joseph, Mèsi. Eske n te gentan dòmi nan seremoni an? E Lunie ki pran inisyativ la. Yo fè n retounen, m tande pou yon lòt bout retrèt. Lè sa a gen yon moun anndan nan mitan yo. nan delegasyon an dim se zorye a yo te bezwen paske nou domi kay senatè dera pou yo te kapab rale sèvo tout delegasyon 64 moun nan te domi kay senatè lan jiskaprezan 63 sof mwen. ki ap ki te etè alò ki etè la viktim ki devè tèt imole sof mwen menm ki pa o kouran ou papa pitit e majistra ou fè pitit gason w vini m pa gon akizasyon dirèk men m di se swit aprè kesyon de retrèt m antre premyèman moun lè moun ki gran mistik ap konprann yo mennen m premye bagay Rony Colin ak delegasyon fè yo fè machin nan rantre. nan lakou legliz la. La nan Mirebalais? Mirebalais? Wi, yo chante yon mès. Wini Joseph di mba la tèlman enpòtan pou Rony Colin li bay pè a 8 mil dola ameriken. Pou mès lan? Pou mès la. Wi, tèlman l enpòtan. Tout moun anndan an konn sa k ap pase a sof mwen. pou nou detwi pitit on moun. Moun fini avèk mwen nan kesyon radyo sa a. M pa gen okenn demans, okontrè m ap mande nenpòt spesyalis an newoloji wè gòj mwen, ezofaj mwen pratikman brize. M ap fè yon emisyon epi m santi yon boul antre nan bouch mwen. E lè sa yon metè an nòd ap di m nan maten l te wè x te vini lap fon bagay nan mikro moun yo fini avèm pratikman. Poukisa ou menm? M pa konnen paske gen moun ki di depi m vini m blaze tout moun depi m vini tout moun di se Carl Dieudonné se sesi se sela tout lòt emisyon yo pratikman yo an chute libre ou konprann Rony Colin li menm lè l tap fè entèvansyon l te di Carl Dieudonné pou kont pa w son inivèsite ou son pwofesè. Ou se yon radyo. Wi men sa w eksplike la Carl Dieudonné li ta nan avantaj Rony Colin yon moun tankou w ki bay radyo a yon bon piblik donk Rony Colin pa ta ka. Se se pwoteje pou l ta pwoteje w. Pa ta ka fè w mal. Sè dènye tan Rony Colin ou malad m pa gen pwoblèm pèsonèl men imajine w ta gen yon patwon Ou malad nan nivo malad la gòj mwen prèske rache m gon pwoblèm newolojik paske yo di m bagay sa lèl nan sanw la atenn sèvo w e anplis de sa m genyen lòt pwoblèm anndan vant an tou se suit map tou diw wi banm esak fèl o pa òd kwonolojik. Mwen dòmi kay senatè dera apresa nal dekameron m vin gen pwoblèm mistik e anplis mwen vin genyen tou pwoblèm paske yo dim metal yo map mande pou nenpòt newolòj. Nou tou fizyone avèk Maten Karayib zanmi oditè Jean Baptiste Edmond deja la san okenn tranzisyon men Carl Dieudonné avan nou bay Jean Baptiste Edmond. Avèk direktè jeneral pdg radyo a, Rony Colin, ki pwobableman ap entèvni an liy, ou te antre sou on kontra, on kontra e kote ke yo te avanse w on fòt sòm dajan. Men kontra a, li te esplisit. Ou te pran de zangajman avèk administrasyon an, m pa konn si se emisyon w lan kèlkonk, k ap rapòte administrasyon an de pib e ou kapab genyen komisyon pa w sou yo. Donk yo ta lese konprann se paske ke sa w te pwomèt nan kontra a ou santi ou pap an mezi pou onore l, epi sòm nan gentan nan men w e ou twouve w malèz wap esplike la avèk ekip la, ou nan yon malèz total, ou anvi retire kò w, ou pè pou pouswit, m pa konn si nou te siyen ki fòm dangajman, si se te sou sen prive, kijan angajman an te fèt, si gen de papye, etsetera. Se tout dout sa yo. ki ta jwe sou ou vin ba w yon depresyon total kapital ki fè w ap imajine tout sa yo. Kisa w ka reponn nan tout bon sans ou? Premyèman, lè w ap antre nan Zenith, mwen m antre nan Zenith, m pa t gen kontra m siyen. Mwen rantre pou konviksyon politik, pou konba. Imajine w pou sa m ta ye la a. Ou rantre kòm salarye e mansyèlman y ap peye w? Alò pardon nou pat gen okenn kontra pa bliyem di nou m gen pwazon nan sanm se sak fè nap wèm gen yon pwoblèm de nè e an plis de sa tou ki anvi banm mouvman pakinsonn paske pwazon an fò moun yo detwim m gen malerezman m gon sètèn lisidite ki pa anpil paske maladi sa lap baw pwoblèm delokisyon avèk petèt dèfwa ou kapab wè yon jan evazif pat gen kontra ki te ekri bon banm fè an nou fèl klè. Mwen rantre nan Zenith mwen menm sa wi m kite mega pwiske de tanzantan m te konn pale a Rony Colin epi m wè se liy mwen tou epi m ale nan Zenith alò pou mwen menm sa tout moun lemond antye ap tande l Rony Colin ban m 150 mil goud kounye a ba la vin oblije ap fèt sou laplas piblik 150 mil goud apre sa l di m lap banm 100 mil goud ankò Dieu m'en est témoin ki kapab tou eklatem la pandan m an difikilte a sa fèm 50 mil dola ayisyen pou 1 an divizel par 12 li pap menm baw 4 mil dola ayisyen mezanmi kote kote lanvi fèm tounen bèf la e jiskaprezan Donk kesyon 50 mil dola lan li te kenbe vrèman? Li te kenbe. Konbyen mwa ou fè? Non, m te fè premyè ane k pase a. Ou gentan gen 1 an? Wi, e sou dezyèm, 5 out la a pral fè la ye 2 zan. 2 zan? Wi. Ah ok. Kounye a li di m nan. Donk apa de 50 mil dola ayisyen sa a ou pa janm gen kòb ki rantre nan men w ankò pou kòm salè? Non, li vin di mwen se pou 1 an. Ok. Mwen fè l. Men avèk Rony, toutan ansanm. Se yon gran frè ti frè. Alo Carl bonjou tout moun e bon e nou ka konprann sitiyasyon an 8 è 25 men sijè a e m panse li gen enpòtans alo e ou fè anpil afimasyon la Carl pou moun ki konn tande w se de moun ki lisid nan sa w ap di e nou menm ki la nan mikwo a m pa si nou ka pran pozisyon ni yon kote ni yon lòt pa rapò a sa. M kwè nan lasyans, m kwè nan kote medikal la. M ta byen renmen pito, paske la ou ka fè tò a ou menm, a lòt moun. M ta byen swete ou gon evalyasyon medikal. E si w vle. Paske nou gen ka lan pwofond depresyon devan nou la. Nou menm isit la. Donk, Mate Karayib e Boulva, nou kab fè swivi sa yo. Nou ta swete w gon asistans medikal. Li vrèman enpòtan, paske sitiyasyon peyi a an jeneral gen enpak li sou moun. E w ap di de bagay la, petèt se de bagay ou viv, ni mwen ni yon lòt pa ka di w manti. Men, pou n prezève w dabò ou menm kòm moun, nou ta swete w gon swivi medikal. M ap fè w de bòn fòmasyon. Nou ta swete, sa enpòtan pou ou. Wi, m ap mande nenpòt ki pou m fè sa. Depi lè a ou poko wè medsen. Non, non, non, m ap mande nenpòt ki. Ou pral fè swivi sa la rapid. Bon, son swivi ke n ka fè rapid la. Enben, ban Ou poko wè medsen depi lè la? Ban m jis, ban m fè, ban m fè de demand mwen menm. M ap mande, paske kanmèm pou ti sa m rete a, paske m gen dwa pa lwen tou pou m pèdi tout lisidite a, paske m di m gen pwazon nan san m. M ap mande pou nenpòt newològ ki disponib la a, pou yo jwenn mwen mwen menm, paske m pa ret anyen nan sèvo a. Epi m ap mande tou pou. e yon fwa map di li se etonan prezidan peyi a wi prezidan nan sitiyasyon ekstrèmman difisil m te nan zenit m fè tout tan map mennen yon konba men finalman m fè tout tan m tou map viktim de movè sò e egalman jounen jodi a mwen rive entoksike m pa endekse moun men ankò yon fwa map rekapitile. Moun yo petèt kap gade a tou. Men nan entèvansyon prezidan Guy mwen pa konn nan nivo sa nou menm. Non mwen menm mwen oblije al pi lwen. Ou konnen l ajite an ale pi ou konprann sitiyasyon li. Tande, m bezwen yon newològ rapid. Se se si ou wè avan ou kite la, nap kòmanse an piblik avan ou kite la. Sa gen petèt yon mwa pou yo ta omwen. E m ap mande tou, kòm se majistra Rony Colin k te mennen m, e depi lè m sot nan retrèt, m rive n jwenn seremoni kay Tanbou, kay senatè Ti Pitit, tout, lè, lè gen de nèg nan delegasyon an k di m, Se sèl ou menm ki pa konn si se ou yo vin vann wi la a. Antre legliz dabò, ale nan seremoni kay senatè Dera, epi twazyèm manch lan, ale sou. E lè sa a, èske w pale avèk majistra a? Èske w pale avèk majistra de sa? Lè moun nan di w sa, èske w al koute l pou di l men sa w aprann? Nan sa freo se sa? Non non mpa pale avèl ok pran nan sitiyasyon kal dieudone kal dieudone poun kapab fini kal dieudone kal dieudone avan sa ki sou de manch mistikman yo frape e yo frape fò e dezyèm manch lan paske mpa poutèt mfrape de de manch sa se vre men ti kal ki rete a bondye kenbem e se li k banm fòs tou kal dieudone non nan kal e kote kòman moun nan delegasyon an te fin di w sa nan seremoni an. Ou sot nan seremoni an ou di nan 2 jou Se lè m tounen nan radyo a Wi wi 2 jou aprè 2 jou aprè ou pat santi ou byen e poukisa ou pèsiste kontinye al nan radyo a si sa yo di w yo ou te mete yo an evidans si sa yo di w yo e pou pa santi w byen poukisa ou te pèsiste kontinye tounen al fè emisyon nan radyo a M al avèk anpil difikilte Mesye fòk nou pran pou serye wi. Nou pran ou serye a tèl ansèy, m ka menm di w ki dènyè emisyon ke w fè, epi èske w la? Carl ou la? M t ap swiv dènyè emisyon paske mwen m fè tèt mwen devwa m tande tout radyo san distenksyon ou konn poukisa? Menm si dèfwa m tande yo anndan m ap bouyi men m oblije tande yo pou m ka konprann sosyete a davantaj. Dènyè emisyon m tande w fè. S on emisyon kote ou te pale de yon blokis total kapital, atè lansèy, anwo pa ka desann, anba pa monte, ou oblije kite machin ou nan swa nan paraj, bim, kèlkesa ou pran yon moto, jistis w ap di gade nan ki eta w vini nan emisyon an. Men m ap tande emisyon an, m pa tande w konkli nan emisyon an. M kesyone tèt mwen, m mande sa k pase Carl? Paske m pat epi depi lè a m pa janm tande w ankò nan emisyon an. Tout lè sa m te malèz la. Alò mwen menm pandan n ap pale de demans lan mwen mwen di nou sa wi. Si w frape pa de sò premyèman mistikman epi ou gen pwazon nan san w e ki ap manje tout venn ou e ki gen tan atenn sèvo w e m di w m pat sipoze menm gen Ti kal sa an rezèv pou map pale ak nou paske yo gon jan yo fèl yo etoudi ou epi koulye a pou kapab ou tonbe plas lan pou tout sò. Kal a kòman ou vin di? Mwen mande, mwen mande. Hein? Ou gen pwòch paran an kiyès wap viv lakay ou Non, an fami. An fami. Donk e si gon priz an chaj padon kap fèt, ak kiyès yap fèl? Avèk madanm, frè, sè? Wi. Donk mete nou an kontak avèk yon moun. Bon men mesye m mande nou sa a. Antouka. Bon mwen menm m disponib, m disponib, m disponib e dispoze. Mwen m swivi yo, yo medikal. E wè, menm si ta gen swivi mistik ki pou fèt lap fèt. Men dabò swivi yo dwe medikal. Carl son moun ki gen yon apresyasyon. Sa wap dekri nou la se jan w prezante tèt ou, jan w ye la, li montre nou son moun ki kèlke pa frape don fòm de dezekilib ke nou menm nou pa ka konprann. M konn fini edisyon nouvèl, Carl rele m pou m entèvni nan emisyon pa l. Wè, amitye m ak Carl son bagay tèt chaje. Si m soti la. Nenpòt sa k rive m se swit aprè m ap di l e m te kòrèk Kesyon retrèt M chita lakay mwen Lunie Joseph rele m li pase m telefòn Majistra tèlman bezwen m ale li di l voye kòb pou mwen Li mande m ankò Tanpri ale non Li di m pou m al fè fòmasyon Ok m pa fou non fò m di nou sa ede m lè w wè m di m adrese ak prezidan se pa pou kesyon politik non ban m yon ti tan pou m di l mwen m fè tout tan nan yon konba men nan yon konba. Donk ou vle nou ou fini adrès ou a prezidan enben adrese w a prezidan. Non avèk dirijan yo tou mezanmi m fè tout ou wè la m gon pakinsonn ki yon debi de pakinsonn imajine w. Son w medsen k pral. Non. Ant sa w santi ak sa yo pral wè sou ou se de bagay diferan. Non, paske. Si son, si son efè mistik, si son efè mistik efektivman gen de bagay ke w ap santi ke medsen yo p ap ka. Mwen sou 2 tablo. Medsen yo p ap ka verifye. Okontrè, yon bon anperè tou pase wè mwen, paske m wè w prèske fin fè m tounen bèf, e sa k fè moun ka panse m gen demans lan. Wi gen de fwa, m lakay mwen, m te nòmal, Ou gen dwa kòmanse ap pale de yon bagay la epi m di, Kèt, sa m t ap pale la? M di, O, sa k ap pase m? Wi, depresyon an jwe sou ou nan sans sa. M ap pale nan yon mikwo, yon radyo, epi m santi yon bagay floup lantre nan gòj mwen. Depi lè a m an difikilte. Wi, si m ap adrese m avèk. Dayè, ou wè kote m ap sòti la a? m ap mande akonpayman e pwoteksyon. Wi la a m oblije. Pèp ayisyen an m t ap defann konba a pou nou e nou te wè m sensè ladan l di debi jiska lafen e kaziman san zenterè. Jounen jodi a m an difikilte n ap gade m e anpil nan nou ap tande m. Sa m ap di a etikal sa k rete a. paske lè w nan faz sa yo pwazon an atenn sèvo w m ap mande dabò a majistra Rony Colin se li ki te mennen m nan retrèt e depi lè m sòti m antrave pou l degaje l yo di m gon kote ann Almay. kote Aleksann Novotny, lè prezidan ris la Poutine te anpwazone l, yo te mennen l la, epi finalman yo te atravè venn li, klin li, ki fè jounen jodi a misye tounen nan aktivite politik li. Se ou ki te mennen m Majistra Rony Colin? Nou rive, ou antre legliz, ou ale nan so, n al kay senatè Dera, ke m salye kanmenm, e depi lò m fòkòp, m gen yon pwoblèm ezofaj, m ap pale la bout vyann ap sot nan gòj mwen. Mwen fini pratikman, antouka, pandan m ap pale a lavi tout moun mwen, tout moun lakay mwen sou kont moun ki ta panse yo sible. M pap pale dirèkteman pou m di prezidan men map adrese m ak nenpòt ki moun, nenpòt ki responsab enben mezanmi fon jan pou n sove ti rès sa enhen linite rele m nan mèsi anpil mèsi wi kolaboratris mwen moun ki fè emisyon avè m yo paske m kwè nan yon vas konplo. e sa yo di m lè m rive anndan nan tout mouvman k ap fèt yo. Ki yo ki di w? Ki yo ki di w sa? Moun ki nan delegasyon avè w lan? Non, jiska prezan nou toujou gen yon ti lisidite, m pa p revele sous la. Non, nou pa mande w sa. Eske se nan imajinè w sa ye oubyen moun anndan ekip la ki di w sa? Tande, moun anndan ekip la apre de moun ki di m sa k te fèt la yo, se van y al van nou, alapwòch, moun k ap tande m la petèt ka konprann, alapwòch de 16 jiyè. Yo gen bèf pou yo bay epi se mwen menm yo chwazi pou yo bay mezanmi ou menm ou di m sot wèl la ou montre w bòb nou pa wèl de pyem m santi de pòk anbal. Wi se sa nou di gen de reyaksyon wap santi lakay ou ke medsen e nou menm nou pap ka wè. Mwen santi renm ap kase. Gade son moun ap gade nou kapab wèm gen kòn gade anba vizaj mwen m rete konsa m wè map transfòme. Ou santi ou gen kòn nan tèt ou nan moman sa la. Nonselman mwen santi m pa byen tou. Ou santi kòn nan men l pa vizib paske la nou pa wè kòn kanmèm. Epi vwala ou pap wèl si map gade m nan miwa m wèl paske m gen movez relasyon. Eske lè w manje manje a fon bagay pou ou? Eske lè w manje ou satisfè? Ou paka manje. tout manje yo ban mwen m rele an mwen li gen sèl moun yo di m men non nou pa met sèl paske m gen move bagay la sou mwen fò w konprann wi mon ami edmon m vin la si m pa vin la map pou m pa mouri e si m mouri men kote m t ale m t al nan sodo envitasyon majistra o nikolen a epi m t ale kay senatè dera non m t ap jis mande m p ap di prezidan padon wè ou gen pwoblèm elokisyon toujou. Prezidan ou kapab kontakte Bob kounya paske bagay yo konplike pou mwen e tout moun ki te konn tande mwen ya va konprann se pa yon movè chwa ni se yon koub ni se switch se sove m bezwen sove m m gon pitit gason podyab imajine w tout bagay se mwen kounya m detwi totalman. M bezwen, kontakte Bob pou mwen pou n ta fè yon swivi dabò newolojik ak mwen, yon prizancharj rapid pou m ta ale omwen Kiba pou yo ta netwaye san an e answit pou ke yo ta fè yon prizancharj tou pou petèt lòt pwoblèm ke m ta genyen paske m gen pwoblèm nè, m gen pwoblèm la m ap kilbite yon bò alòske m te kòrèk M te sèlman genyen yon to sik yo te di m ki te ap balanse lè m ta prale nan kesyon sa. Depi lò, m sot ladan l. Mwen pa bon prezidan e tout moun ki ta petèt ap pale nan opozisyon eksetera, nou menm tout ka entèvni e devan radyo a la m ta mande pou yon moun ta vin pran m rapidman e pwoteje mwen paske m ap lage nan lari. Kal, ou enpòtan pou anpil moun nan sosyete an. E se sak fè gen anpil moun kap mande'n pou ke n kanpe entèvyou a pou n kapab fè lòt swivi yo pou ou. Dakò frè m? Wi. Donk se pa paske nou pa vle ta pale, ou dayè ou eksplike ase la, men pèmèt ke nou nou fini avèk jounal la pou n Men kite sak ekip Maten Karayib enpòtan. lan epi pou n kapab fè swivi Pandan yap fè medikal lòt yo pou nou. swivi a pa bliye m di nou. yap frapem mistikman e pa bagay foli non paske mwen santil mwen oblije di. M sur ke gen moun kap prè pou ede w la e moun ki prè pou ede Carl m pa konnen de fason Mistikman nou mèt rele m sou telefòn mwen oubyen rele nenpòt nan nou pou n kapab mete w an kontak avèk Carl. Mwen pap kite lokal radyo Karayib la san ke. M pa jwenn asistans sa yo paske se ta petèt youn nan ra fwa, pou m pa di dènyè fwa, n ap wè m paske l ekstrèmman difisil si m rete konsa pou jan m santi m. E m di nou kote m sòti e kòman m te ye avan. M te gen yon sik ki te yon ti jan ap ban m pwoblèm e depi lò patisipasyon m a de manch nan kesyon sa a, kesyon retrèt la m fòkòm. Em fuck up net mezanmi mwen kite konnen map gade apwè nan ki faz mwen tonbe mezanmi frem yo mpa vle pou yon moun ta pranl kom yon moun kap voye monte oubyen kom yon moun mdako se vre ki pèdi fil li Edmond non ou konprann e sam bezwen. Wi nap fon ti kanpe Carl poun kapab fè lot swivi yo paske pou nou se pi enpotan men nenpot ki moun ki vle banm asistans vin pranm sa. Dako. Dako, bon n ap fini pou n kite ki pati Karayib la vin kapab ap fè lòt swivi yo. Bò yo ap pati, sèvo a ap gen tan afekte, epi mwen menm m santi m pa byen, m pa anfòm ditou, po bouch mwen dekale, metal nan bouch mwen. Moun k ap fete yo, Guerrier, Rapidvit. Manke bliye yo. Genyen Ericam, Joassaint depi Jakmèl k ap fete, nou di mèt lan bòn fèt. Yolèn Christophe ap fete, Laviolette Franco ap fete se madanm li Stan Joachin Laviolette ki pase ak li. Jean Claude Bernajeune depi New York ap fete se Maxime Mosniak ki pase ak li. Madam Céline Jean Saint Louis ap fete depi Ansapit se Paulène Pierre Louis ak Senatè Lambert ki pase ak li. Senatè Kedler Augustin ap fete jodi an se Franco ki pase avèk li. Brandon Stanislas Nicolas ap fete. Emmanuel Colin depi Jacmel ap fete se Markenson Lindor E wòl Din Stania ki panse ak li. Evlin Ane ap fete. Enjenyè Vilme Joseph ap fete. Se Manase Chloé Josil ki panse ak li. Tara Emmanuel e Ruben Dumont ap fete anivèsè maryaj yo jodi an. Kenel Taverne depi Kanada ap fete. Se madanm ni Orgline Clément Taverne ki panse ak li. Aladin Pierre Charles ap fete, Jean Max Aladin ap fete, genyen Madam Lessage Birot depi Jakmèl k ap fete, Jacques Obnel Lafortune, nèg katye Mabyal l ap fete, se madanm ni Jacqueline Bassan Lafortune ki panse ak li, genyen Jean Herby Derivière ki t ap fete yè, nou di l bòn fèt, epi genyen Marie Dolores Jerome k ap fete jodi an, E nap pwofite prezante senpati n bay Pascal Adrien ki pèdi papa l maten an. Li te dyabetik. Li mouri nan yon lopital nan kapital la. Natacha Antoine ap fete jodi a. San bliye Guerty Hilaire se mari l Widless ki panse ak li. Anpil moun ki pale avèk nou fè nou santi ke efè de la zonbifikasyon nan entèvansyon Carl lan e ki mande nou fò nou pran sa trè trè oserye, moun ki pwofonde nan mistik fè nou konnen ke tout sa lap resanti yo se de sentom de la mistifikasyon, de la zonbifikasyon. Donk. Gen Anperè Roosevelt Pierre, ki li menm depi nan Philadelphia e ki mande pou l pale dirèkteman avèk Carl Dieudonné nan telefòn, nan kesyon repons pandan 5 minit. Donk, misye ap fè sa san l pa bezwen yon goud Lesko. Donk, li di nou pran sa trè o serye, sa k ap devlope sou zanmi nou Carl Dieudonné. Jean Claude Bernard Jeune, Bòn fèt. Wevely Sabine Jean Baptiste depi nan Santiago nan sendomeng ki tap fete ki te di nou kanpe fèt la pou tann nou swete l bòn fèt ebyen bòn fèt Sabine Jean Baptiste Magalie Charles bòn fèt se pitit ou pitit fi w Youselande ki mande pou n di w bòn fèt pou li depi nan Fò Jak gen Clerlande Jean Baptiste kap fete nan Florida bòn fèt Clerlande. Hein? Kilè fèt la? Se jodi a? Kilè fèt la? Mwen kwè ap rann ou lè fèt la. Hein? Rosna Pierre Louis zanmi nou ki kanpe fèt la toutan nou pa di l bòn fèt li pap ouvri anyen tout bagay ret ap glase ap fè glas nan frijidè lan. Ou mèt ouvè chanpay Rosna ouvè tout bagay epi m fin pale la m deklare fèt la louvri. Bòn fèt. Rosna Pierre Louis zanmi nou tande byen Janba nou pa so temwen den ke kèlswa inisyativ ki kapab fèt pou fè ka l tounen nan nòmal li m pa di m ap bay tout sa m genyen non men m kapab bay menm 20 pousan nan sa m posede pase ka l s on zanmi ka l s on frè se vre nou pa nan menm radyo Paske menm si bag analiz la men gen medsen ki dim li metal nan bouch ou gou amè lang mwen chaje ak bouton gòj irite e mwen pat konsa mwen pran frap la dabò yon bagay ki soti nan mikwo kote map fè emisyon e dezyèman sitiyasyon agrave lèm soti nan kesyon retrèt m chita lakay mwen.